Tanm renmen bay rayi bagay sa menm. E pa ti bagay ki pa lan non. Se te bay la yo t soti pou mal gade ti tèt feyton an pa vle bagay non. Dadou! Dadou! Wi? M pardon pitit. Hey! Map vini. On bagay ki soti ap di w m fon feyton t soti ap m ap rele w pou m montre w li. Bagay sa ap fèt makak wi. Lè bagay sa menm ap banm pwoblèm. Lap banm pwoblèm, map kraze l. Lè Don Love vin la lap fè tout kraze. E lèl vini lap sispann met met tanpon sou bagay sa yo. Talè bagay la nan menm map regle afè m byen pwòp men men kounya men men m paka fanyen ladan. Sa ki la? Sa kap pran la? Lèl vin la w bal bon jan epi kounye wap vin deba mariw epa fout mouche w li ye escalo moun yo esi. Ou vit ti dlo m fini. M bwe ti ju a non. Non mwen bon. Ou bon? Tèt chaje. Men men bon, si w pa bwe ju m ap mande yon lòt sèvis, ou pa ka pa rann mwen. Sèvis li an se enposib. Kòman se posib la? Ou je ti gason. E, m gen yon ti manje m te fè la talè a m fèk fin fè manje. Ou pa p manje? Non, m fenk sot manje. Ok ou t konn sa wap gen nan gòj ou. Epa lapi ap tonbe tou. Mwen pa wè kòman lap fè ale. Lapi ap tonbe? Wi gen dlo wi. Tande sa wap fè. Map fon ti tann lapi a pou m ale talè konsa. E si lapi humm ou konn lapi isi depi kòmanse li pa mande rete. El deja banm wè kilè li la. Kilè ou gen la? M gen banm 9 è. Pral fè 10 zè la. Isit moun pa mache eta. Yo ap ki bwa bò kout kouto, vòlè, chaje moun nan lari, vye moun nan lari a. Yo rale zam sou ou, pran telefòn ou, pran tout bagay. Sa pa anyen ou ka, menm si w mouye, sa pa anyen ou ka kite telefòn nan sèlman, apre sa ou ka ale nan latrin. Telefòn ou bezwen l endispoze? Non telefòn mwen pa gen anyen sou li. Ou panse ti gason endispoze? Pitit pa w ki pe dòmi la non. Fòk kite. E bagay sa m pa renmen avèw la non, sil t vin la kòmsi si li te lakay egzanp si nou tal lakay li. Ou prale wi. Non ou prale ok. Frè ou pa bezwen sa sou. Eske ou pa ou relax m konnen ou relax ou pa gen pwoblèm ou wè la ou ka kouche la ou dòmi men douch la la si w gen pipi ou ka antre la ou al pipi nou pa gen pwoblèm nou menm nou pral antre n al kouche dekwa lè manmi vini pou l pa fache sou nou tande.